Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nap kòmanse avèk yon ti video konsènan martisan vwasi pou vou. Ou an blokis nan matisan Wè a yon blokis Lari a sal Nèg yo pa vle vin netwaye lari a Yon blokis Wè ton lari a tout blokis li. Eske nou reyisi tande moun kap pale nan video sa? Moun kap pale a se Izo. Matisan, lapè fèt sou li. Kounye a la, nèg yo reklame pou ke otorite yo nan leta vin fè travay nan blòk la. Paske si w ap gade Matisan, gen anpil zòn mezanmi, m ta kapab di se zòn chen rete. Se zòn kochon rete. Se pa kote moun te abite. Men ekoute, pou ke Matisan kapab reprann vizaj ke li te genyen dantan an, ebyen premyeman m panse ke fòk genyen travay ki fèt. Fòk yo netwaye lari an. E pi kestyon an kapab poze tèt ou, sikilasyon, blokis nan Martisan, men Izo è tou prè. Kòman li fè? Ben sa se anpe difisil. Se kòmsi ou ta kapab di gon seri de. Bandi? Ebyen otorite yo sanse pa bezwen yo oubyen otorite yo plis pè yo? Paske je ne peux pas comprendre, sirculation ap fèt, blocus! Epi Izo li menm li tap pase nan zòn nan. Men kòm nèg sa yo trè malen, se anpe difisil de les voir. Men. Yo kontinye ap pran tèren. Brèf, kounye a la li rete pou ke travay yo fèt nan Matisan, moun kapab sikile alèz, paske premye bagay ki pou fèt se travay enfrastrikti yo, gen anpil fatra, ranmase yo, netwaye lari yo, epi pou ke tout aktivite kapab reprann. Men, kounye a, kestyon nèg kapab poze tèt ou, eske sa ap rete konsa vre? Paske sa kapab rive, ok se vre nèg yo fè lapè, men eske kounye a la, Moun ap pase matisan yo pap fouye yo, eske pap gen egzaksyon, eske nèg pap vòlè, ben sa se la grand kestyon kon se poz. E mwen menm chak jou nan emisyon yo map kontinye poze kestyon sa jiskaske mpa tande ankenn zak fèt nan matisan nou prale pli lwen o nivo de tòr. Moun yo pa bliye stoke gaz lakay yo. Yo rete akwoche ak mpa di prensip sa paske sa pa yon prensip men se. m ta kapab di yon fenomèn k ap vale tèren. Achte gaz, stoke gaz lakay ou, epi nou konnen gaz pa mele ak etensèl. Sitou gazolin. Ebyen, blòk sa pran dife, gen yon legliz ki pran dife tou, genyen 2 moun ki boule, vwasipouvou, avèk dè esplikasyon byensi. Nou te ye, se nan jèn nou te ye lè nou tande bagay la eksploze a. Bon nòmalman nou te gen yon kantite moun anndan ansanm avèk nou, nou oblije degaje nou pou nou sove moun yo. Men malgre sa legliz nou boule, legliz la boule, nou prèske pa sove legliz la men legliz sa la lap boule. Men nan kay ki te gen dife a gen 2 moun ki boule ladan l, yo lopital. Fè prè midi, se konsa dife a pran. Te gen kèk moun ki anndan yo, nou fè evakye, moun ki te deyò tou evakye ale, nou menm nou sòti, gen kèk bagay nou te pran mikwo, nou pran kèk enstriman, apre sa legliz lan brile, nou pa gen moun ki viktim, gras a Dye, nou pa gen moun ki viktim. Map di si komisè kafou a pat on sitirè sak rive jounen jodi a patap vre paske depi yo vini yo bay on bokit gaz Tout bagay kloz, se pou bagay sa sispann afè vann gaz anndan kalafwa l t sispann, e sa map mande nou, mwen menm map mande dirijan tou poul pran menl poul konn sa lap fè avèk peyi a paske men kounya men dife ap pran lè nou soti anba bal se anba dife nou tonbe. N ap fè yon melting pot pou ou nan kad emisyon sila. On va parler de reouverture des classes. M ta kapab di reouverture des classes la, ou pa tande ankenn kote. Se depi mwa septanbre, lekòl te sipoze louvri. Otorite yo estime ke gen twòp malere malerèz nan peyi an, yo p ap kapab reponn pou mwa septanm nan. Epi, yo mete li pou mwa oktòb. Depi lè sa, m ta kapab di gen yon kriz ki deklannche nan peyi Dayiti, pa dekòl. Bon, kounye a la, chak moun ap poze tèt yo kesyon, kòman pou fè pou kesyon lekòl la? Paske kesyon lekòl la, l vin yon veritab tabou. Gen de twa kote ou pase ou wè gen klas, gen lòt kote ou pase ou wè pa gen klas. Pa egzanp, si w pran dosye lekòl la, ou ta kapab di nan zòn andeyò yo, Lekòl la li louvri. Men pou lè lise nasyono. Eske nou konprann? Eske lise yo louvri paske lekòl sa yo, lekòl nasyonal yo, lise yo, ebyen yo depann de leta. Eske leta li menm li louvri lekòl la tout bon vre? Se sak fè map di nou ke bagay yo, yo dejenere nan peyi Dayiti paske gade kilè l ye. Si wap poze tèt ou kestyon, si wap fè yon bon jan ankèt wap wè plis timoun pa al lekòl ke timoun ki ale lekòl. E mta kapab di nan kè Pòtoprens lan la, eske gen anpil kolèj ki louvri pòt yo? Hum! Se gran defi wi. Antouka Okap, Kap Ayisyen, lekòl la li louvri depi 2 semèn e pour tache d'etre tout afè konplè, vwasi pour vou. Plizyè lekòl, an patikilye lekòl kongreganis yo, te louvri pòt yo madi 6 desanm 2022 a nan vil Kap Ayisyen apre plizyè tantativ ki te echwe akoz klima politik la. Byen bonè nan maten, moun te kapab remake anpil paran ki te akonpanye 2 timoun yo an koulè pou y al lekòl. Kèk polisye t ap monte lagad devan lekòl ki te chwazi louvri pòt yo. VOA Kreyòl te rann li nan Lise Boukman kote plizyè klas t ap fonksyone. Selon direktè lise Boukman nan, mèt Frandy Louis, yo sou 3 semèn depi y ap eseye fè lise a fonksyone. O lise Didi Boukman, nou sòm a la twazyèm semèn. Twazyèm semèn de sè, e menm lojik minis la, ti pa ti pa. E semèn pase, nou te gen anviwon Te gen 5 sal de klas ki t ap fonksyone. Nou te gen yon sal nevyèm ane, 3 sal filo e answit nou te genyen yon klas reto ki t ap fonksyone. Donk, semèn sa a, nou ankò redemare. Nou konnen tout sa k te gen kòm difikilte yè lendi a e akòz de ti pwoblèm, rimè, konprann, paran yo menm te gen yon ti jan krent. E se sa k fè ke bagay yo pa t menm. yè lendi a men jodi a la nou redemare e m panse ke li enpòtan nou pral wè imaj yo donk ebyen yo plizoumwen e ofiramezi n ap avanse. Pou kèk pwofesè tankou Pierre Adelin ki t ap fè pwomosyon pou lekòl lan kapab louvri nan vil la se yon satisfaksyon. Nou felisite tout lekòl oubyen responsab lekòl yo nan depatman ki anbwate Lepa paske nou konnen lekòl la li menm se avni timoun yo e timoun yo yo menm se avni peyi a. Sepandan, pou pwofesè Joseph Jean Louis, lekòl lan pa ta dwe fèt an kachèt, elèv yo pa ta dwe vini an koulè. Lekòl pa ka fèt an kachèt. Se yon bagay legal. Konstitisyon ba timoun yo dwa pou yo vin lekòl. Sa vle di ke m panse ke lekòl la se yo ta sipoze mete inifòm sou timoun yo jan yo ta dwe nòmal paske nou ko konprann sa. Selon dènye klasman Ministè Edikasyon Nasyonal rann piblik nan kòmansman semèn nan, depatman Nò peyi an okipe Dènye plas lan nan klasman an avèk sèlman 12 pousan lekòl k ap fonksyone. Mèkredi 7 desanm 2022, rankontr enpòtant antre Frantz Elbé, DG Polis Nasyonal ansanm avèk Anbasadè Taiwan nan peyi Dayiti, banm di nou an janm wè l la, Wen Jingkou, ebyen se te nan kad yon remiz lo ekipman pwoteksyon endividyèl pami yo kask, valiz balistik, lunèt, jilè parbal, institution policière policière résumé résumé de cette rencontre Au nom du gouvernement et de la population de la République de Chine Taïwan, j'ai le plaisir de remettre à la PNH 408 kits de protection individuelle. Chaque ensemble d'équipements se compose d'un casque par balle, une capuche, des lunettes, un gilet papa d'une armure barbare combinée, y compris un protège-cou, un protège-bras et un protège contre jambes et les accessoires connexes, ainsi que des valises balistiques pour la protection des VIPs. Ce temps est le signe du ferme soutien que le gouvernement taïwanais apporte au gouvernement haïtienne afin qu'il puisse réussir dans sa mission à retrouver la sécurité en Haïti. lot d'équipement de protection individuelle de la police a été confectionné à Taïwan, ces équipements ont été fabriqués sur commande spécialement pour l'usage de la PNH en s'adaptant au climat d'Haïti, utilisant les technologies de dernière grille pour obtenir devenir un effet de protection plus légère mais bien améliorée, certifiée en normes les plus élevées dans le monde entier, encore plus avancé par rapport à l'équipement militaire et policier actuellement en service à Taïwan. Dans le cadre de la remise des 418 jeux d'équipement de protection individuelle à la police nationale Ce support rentre dans le cadre du processus de renforcement de la capacité opérationnelle de la police nationale. Au nom de la police nationale tout entière, au nom du haut et à mon propre, je tiens à vous, remercier, à remercier le gouvernement taïwanais d'avoir contribué au renforcement de la police nationale. Et nous profitons aussi de ce moment Manuel Yve Darius Jean François ki yo menm pral vin resevwa Stanley Lucas. N ap pale de kriz de sitiyasyon peyi Dayiti, sitiyasyon sekiritè, ekonomik, kriz politik, tout sa avèk Stanley Lucas. E pi apre n ap retounen pou kapab boukle. Alò e byenvini nan espas enpas Stanley Lucas. E jodi a, ou plito yè, 7 desanbre, sa fè egzatteman 17 mwa depi ansyen prezidan Jovenel Moise li menm li asasine. E nou kapab di ke 17 mwa aprè, ankèt la li toujou an kou, ankèt kap mennen tan sou le plan nasyonal e kentènasyonal. E ou menm antanke yon moun ki te konn kolabore avèk ansyen prezidan an, kouman ou wè ankèt la ap vanse? Gen 2 aspè. Gon aspè nasyonal e gon aspè entènasyonal. O nivo entènasyonal, premye kesyon ke w ap poze, poukisa malgre 2 lèt ke leta ayisyen voye le 19 jiyè e le 3 out 2021, bay Nasyon Zini kote Leta ayisyen mande yo mete yon tribinal penal spesyal pou ankete sou asasina prezidan an menm jan sa te fèt apre yo te touye premye minis Liban Rafiq Hariri. Poukisa Madan Lalim 17 mwa apre poko janm mande Nasyon Zini mete tribinal penal entènasyonal sa a pou ankete sou asasina prezidan an? Eske madan Lalime enplike nan touye prezidan se pou sal pa fèt? Nou oblije poze kesyon sa. Dezyèm bagay la o nivo entènasyonal kote rapò FBI la? Lè nou gade e sa depatman deta voye bay kongrè ameriken kòm rapò FBI la e se kon kon m ta di w mòn nan e li bay nesans a yon ti sourit. E poukisa Ozetazini jij la ap klase sekrè moun k ap travay pou ameriken ki enplike nan touye prezidan an? Sa a se o nivo entènasyonal fò nou jwenn repons a kesyon sa yo. O nivo nasyonal li klè ke nou fè de gran pwogrè. Pwogrè ke nou fè yo se pa rapò a pèp la 7 jiyè ki mare sòlda kolonbyen yo. Si pèp la pa t mare sòlda kolonbyen yo le 7 jiyè match la a te fini. Du fait que pèp la mare sòlda kolonbyen yo le 7 jiyè ki touye prezidan an, li vin deklanche yon pwosesis kote dcpj fè yon rapò 900 paj e rapò sa a vin pèmèt ke komisè gouvènman an Bedford Claude al fè ankèt nan Digicel ki pi pèmèt nou vin wè enplikasyon yon seri de moun nan asasina a. Donk, 17 mwa aprè, malgre blokaj enstitisyonèl moun ki enplike nan touye prezidan ap fè, sa vle di ki sa? Premye minis lan enplike nan touye prezidan an. Ki sa l fè antanke premye minis k enplike nan touye prezidan an? Li mete de blokaj enstitisyonèl nan CSPJ, nan kou de kasasyon, nan tribinal de premyè enstans, e atravè jij ke yap chwazi pou fè ankèt sou dosye a. Dènye jij ke yo chwazi la a, se yon jij inite ke li ye. Li pat dwe janm nonmen sou dosye a, Jij Voltè. Paske etan done ke se yon minis de linite ki te nonmen misye, li pa gen, otomatikman gen sa yo rele konfli denterè. Sa vle di on jij ki sòti nan inite ap ankete sou 2 nèg inite k patisipe nan touye prezidan an. Jij lan pa t dwe janm sou dosye a. Lòt kesyon ke w dwe poze w sou ankèt lan, an jeneral depi gen w krim, premye kesyon ke w poze se à qui profite le crime? À qui profite le crime? Se premye kesyon ke w poze. Premye bagay ka pral pèmèt ou wè à qui profite le crime? Ki nèg nèg y al mete, oligak blakawout yo, Dimitri Vorb, Jean Marie Vorb, kiyès ki al mete kòm minis de la jistis? Se avoka yo, avoka Sogener, Bertho Dorcé. Lè sa a ou wè otomatikman à qui profite le crime. Lè w gade sa Bertho Dorcé fè pandan 17 mwa ki sot pase la a, an matyè de blokaj de la jistis, an matyè jij ki ap fè siyen pou mete kòb nan pòch nèg yo, an matyè de direktè jeneral edh ki son anplwaye ki orijinè ke yo mete ou vin wè a ki profit le crime e ou vin wè ke motif krim nan premye motif krim nan motif prensipal krim nan son motif ekonomik ke l ye prezidan Jovenel Moise t ap koupe jan nèg yo t ap vòlè nan leta a nan blakawout nèg yo te konn fè 300 milyon dola ameriken pa ane nan blakawout An 13 an, nèg yo ranmase 3 milya 900 milyon dola ameriken nan blakawout, 2 fwa kòb Petrocaribe a. Prezidan an koupe jan nèg vòb yo t ap vòlè Leta nan sifaktirasyon wout. Sou chak kilomèt de wout, nèg yo te konn fè Leta peye 1 milyon 500 mil dola ameriken pou chak kilomèt. Avèk. izin e asfalt ke prezidan an te vin rekipere, leta te fè menm wout yo, menm kalite, menm jan pou 150 mil dola le kilomèt benefis ladan l. Se menm bagay tou nan Dola e nan plizyè lòt kote, kote nèg yo t ap vòlè. Donk motif krim nan se ekonomik ke l ye dabò. Stanley, nan sa ki konsène jij lan, Jij k ap ankete sou dosye a, nou wè avoka Martine Moïse yo ekri l mande l pou l depòte l de afè a e yo site yon sèl lyen prezime avèk lè zasasen de Jovenel Moïse. Bon, e lalwa trè klè nan peyi Dayiti. E kòd denstriksyon kriminèl la gen 8 atik ladan l ki di klèman ke. Lè w ap fè enstriksyon sou yon krim ki fèt, enstriksyon an dwe sekrè. Jij lan vyole 8 atik kòd enstriksyon kriminèl lan. Lè jij lan al bay 5 enfòmasyon a jounalis Wendy Phell, premye enfòmasyon li bay la ki montre klèman se jij lan, li pale de yo te entewoje Léon Charles. Gon kalite denfòmasyon Léon Charles bay. Apre sa dezyèm enfòmasyon an ke l bay la, yo entewoje Dimitri Herard Gon lòt kalite enfòmasyon de Dimitri Herard bay. Gon twazyèm enfòmasyon Wendy Phel bay, sè ke enfòmasyon ke Léon Charles avèk Dimitri Herard bay yo gen konfli ladan yo, se pou sa jij lan pral fon konfwontasyon antre lè de, twazyèm enfòmasyon an. Katriyèm enfòmasyon an, yo di men kiyès ke jij lan pral odisyone nan fen mwad desanm nan. Senkyèm enfòmasyon an, men kiyès jij la pral odisyone nan mwad janvye a. Atravè senk enfòmasyon sa yo ke jij lan bay Wendy Phel, otomatikman li vyole 8 kote kòd denstriksyon kriminèl lan, paske enstriksyon an dwe sekrè, otomatikman Kelbena Senvil ke jij lan, li pa gen lòt opsyon ke depòte l. Koulye a, si jij lan ki konn lalwa, al vyole lalwa nan bay enfòmasyon piblik sou ankèt la ki dwe sekrè. Koulye a, etandone ou fin etabli baz jiridik ke l vyole lalwa, ou pral poze tèt ou kesyon, ki objektif politik li? Depi ou se yon moun k ap fè analiz politik, k ap fè rechèch politik e ki konn dosye a, ou wè klèman ki sa objektif politik lan ye. Misyon ke Ariel Henry, nèg inite, oligak Petyonvil ki touye prezidan an ba li, lè Dimitri Vorbe, lè Jean Marie Vorbe, lè Reginald Boulos ki patisipe nan touye prezidan an, objektif politik lan se sakrifye kèk moun epi pandan yo fin sakrifye tèt moun nan, gwo zotobre oligak e politisyen ki patisipe nan touye prezidan an enben mete yo sou kote inosante yo. Eske sanble ou gen rapò ankèt la nan men w? Puiske rapò a disponib, m kwè l deja nan dcpj pou lè suit administrativ. E nou wè gen de jounal a letranje don Miami Herald ki ap soti de brib denfòmasyon nan kad rapò sa a. Eske ou menm ou gen rapò a? Sa Miami Herald soti pa gen oken rapò avèk rapò a. Rapò a te sou entènèt lan, gen de vèsyon, gen vèsyon redui 122 paj la ki sou entènèt la ak yon lòt vèsyon ki gen 900 paj. Donk sa vle di ke. Enfòmasyon Miami Herald di, pa egzanp, se Reginald Boulos ak Dmitry Vorbe ki te fè enfòmasyon sa a sikile kòm divèsyon nan mwad jiyè 2021. Fò w pa bliye ke le 9 jiyè 2021, komisè gouvènman an voye manda De ki enfòmasyon w ap pale la a Stanley? pou Dmitry Vorbe. Se sa m ap reponn wi. Komisè gouvènman an voye manda pou Dmitry Vorbe, Jean Marie Vorbe avèk Reginald Boulos pou enplikasyon yo nan touye prezidan le 9 jiyè. Lè nèg yo panike yo wè sa, y al envante yon istwa. Nèg yo di kay prezidan an te gen ant 45 e 53 milyon dola ameriken. Premye moun yo voye al bay nouvèl la se te Esperans li te di 1 milyon. Apre sa gen yon lòt jounalis sou Vizyon 2000 ki vin avèk 45 milyon an. Odyo a la, m ka voye kopi a pou nou si nou bezwen l. Wa voye l pou nou. Banm bon bagay Iv. Iv banm bon bagay. Pou mete 45 milyon dola ameriken ou bezwen yon konntenè 40 pye ki lan biyè 200 dola. Si lan biyè de 20 dola ou bezwen 2 konntenè 60 pye. Menm lè nèg ya envante manti a nèg yo pat reflechi nan envante manti a. Donk sa vle di ke se te yon envansyon ke nèg yo fè yal brife an background jounalis ameriken ki vin repete tenten sa. Se menm nèg ki fè krim nan ki bezwen fè divèsyon paske yap rive sou yo la. Pase gen oligak ki touye prezidan an, Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, gen dwa gen lòt ke nou poko konn non yo. Nèg sa yo mèt fè sa yo vle, yo pral anba kòd. Pase ou pa ka touye yon prezidan de la repiblik jan nèg yo touye l la a. Pase si nou pa ka mare nèg sa yo ki touye prezidan an, oken prezidan ke nou pral chwazi nan eleksyon andedan peyi a, yo pap ka dirije peyi Dayiti, paske nèg sa yo tou pwisan, lajistis nan men yo, Twa pouvwa leta nan men yo, pa gen oken prezidan kap ka dirije peyi dayiti. Donk enfòmasyon e enfòmasyon Miami Herald la li li fo e archi fo e Stanley. Ou wè son son yo rele sa gade lè w ap fon e tout moun k etidye sekirite nasyonal konn sa lè w ap fon operasyon klandesten pa egzanp operasyon pou touye prezidan an son operasyon klandesten ke l ye e moun nan sekirite nasyonal di w konsa ke operasyon klandesten gen 5 konpozant premye konpozant lan Se pèsonèl avèk lajan pou monte operasyon an. Evalyasyon yon operasyon konsa koute apeprè 20 milyon dola ameriken. Pa gen anpil moun nan peyi Dayiti ki ka mete 20 milyon dola ameriken ansanm. Dezyèm konpozant lan se enfiltrasyon. Nèg yo enfiltre palè nasyonal, yo enfiltre lapolis, yo enfiltre chofè prezidan an, yo enfiltre kay prezidan an. Twazyèm konpozant lan se eksfiltrasyon. Sa vle di lè nèg yo touye prezidan an, kijan pou yo gentan fè yo kouri pati a letranje. E erezman pou peyi a, pèp la mobilize, l mare sòlda kolonbyen yo, men an menm tan te gen yon pati nan lapolis lan ki bloke nèg yo pou anpeche nèg yo sove. Nou mare sòlda kolonbyen yo. E katriyèm konpozant lan, se sa yo rele pwopagann pre-operasyonèl. Sa vle di ke pandan dè mwa, nèg y ap sal karaktè prezidan an nan radyo, se te yon kanpay byen òganize pa oligak yo, Se te yon fason pou lè yo fin touye prezidan an, pou pèp la al bat bravo nan lari. Pwopagann fòs operasyonèl la echwe, paske jou nèg yo fin touye prezidan an, se pèp la menm k al mare sòlda kolonbyen yo. Senkyèm konpozant lan, se sa yo rele pwopagann e e alò premye pwopagann lan se pre-operasyonèl e senkyèm konpozant lan se pwopagann pòs-operasyonèl. Sa vle di ke lè w fin touye prezidan an, Kijan pou al sal kadav li nan laprès. Nèg yo te vin avèk fo istwa son afè dwòg ki t ap regle, li demonte. Nèg yo te vin avèk de twa lòt istwa pandan mwa jiyè a l pa mache. Apre sa yo vin di w Martine gen kesyon pou l reponn, apre sa yo di w Martine ansent. Tout sa fè pati de pwopagann pòs operasyonèl. Donk jounen jodi a nèg yo echwe nan senk konpozant operasyon klandesten an. Jounen jodi a pou byen peyi a, pou ke lapè ka retounen nan peyi a, paske menm oligak Iv ki tiye prezidan an, Se menm yo menm nan ki t al finanse gang yo pou te met prezidan atè, ki te atake ministè de la jistis, ki te atake ministè dè finans, ki te atake primati. Se yo k tou, non sèlman yo te sèvi a 400 mawozo pou fè tout bagay sa yo, se yo k kreye Fantom 509 pou fè tout atak sa yo pandan peyi lòk, pou mete barikad eksetera. Donk sa vle di ke pandan ke w ap aplike rezolisyon 2653 a ki gen rapò tou a touye prezidan an, Tout nèg sa yo ki te mete gang yo, gang k ap ban nou pwoblèm jounen jodi a nan metwopolitèn nan, se nan peyi lòk ke yo te kreye. Tout nèg konnen Nenel Cassy nan nan kreye gang peyi lòk yo, Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, Evalière Beauplan, Ricard Pierre. Dayè, ou tande chèf gang Vitelhomme Innocent k ap ba w detay kòman reyinyon te konn fèt nan El Rancho, nan Caribbean Center, avèk 400 mawozo e fantom 509 ki te touye prezidan an. E men nan, e ou pa, ou pa, ou pa di nou non sou, sou, sou dispoze de rapò a. Mwen di w rapò a piblik sou entènèt lan depi yo te fin fè l wi. Ki tout moun gen rapò a monchè. Hum. Ok. Ok. E, e bon, bon, bon m poze Stanley kesyon sa a. E, e alò, e, e Stanley. Stanley w la? M ap tande w. Map tande w. E ann gade rapid non e konpòtman e jij Bernard Sainvil ki chwazi kenbe e Walter Wesser Voltaire e sou dosye sa an depi di fèt gen anpil lè vwa ki ap elve e pou raple l ke manda l fini. Non men Bernard Sainvil e depi plizyè mwa li montre ke e lap swiv tout sa Ariel ke di. Pa egzanp lè w pran e rekizitwa sipletif lan. Ale di ke gon òganizasyon politik kal pote plent apre ke m te fè yon entèvyou sou yon radyo sè e gon òganizasyon kal pote plent bay komisè gouvènman an. Komisè gouvènman Belfort Claude sou baz lalwa e se chèf de pouswit ke l ye, l al gade eske se vre. Kisa Bedford Claude fè? Li ekri Digicel, li di Digicel, gade pou mwen nimewo telefòn sa yo, jou 7 jiyè nan maten an lè y ap touye prezidan an, Eske moun sa yo tap kominike? Digicel li menm avèk teknoloji kel genyen pou moun kap tande radyo a, lè w ouvè telefòn ou, ann di wap fon apèl telefonik, se nan ri Louvèti ke w ye Petyonvil. Otomatikman ou fè nimewo telefòn nan, lap montre egzakteman ki kote w ye nan ri Louvèti Petyonvil, moun ke w rele Okap la, si se nan ri 23 A ke l ye, lap montre ke moun ke w rele a se nan ri 23 A. Kisa k pase lè Digicel reponn Bèdfòd Claude? Li di efektivman, nimewo sa a se Ariel Henry. Nan bonè bonè bonè nan maten 7 jiyè a, li t ap pale, li te nan otèl El Ranch, padon, otèl Montana. Men a kiyès ke l t ap pale, se Félix Badio Joseph ki te nan Pèlerin 5 lan kote prezidan an rete. Dènye konvèsasyon ke yo fè a, li dire 7 minit. Gen de bagay ki pase apre sa. Se Bèna Senvil k al elimine rekizitwa sipletif lan, yon bagay ki ilegal. Misye pa ka elimine rekizitwa sipletif lan. Depi lè sa a, Bèna Senvil gen pwoblèm pa rapò avèk ankèt sou asasina prezidan an. Depi lè sa a, dwayen di tribinal de premyè enstans la bay pwoblèm. E fò w pa bliye ke asasen yo tèlman panse ke yo pwisan andedan peyi a, Premye jij ke yo te chwazi, jij Chanlatte pou al ankete dosye a, lè yo wè endepandan jij lan, pou kaponnen jij lan, yo touye t grefye li Yves Lafortune. Si w pa fè swivi dosye sa a, e dosye sa a se pa nenpòt ki dosye l ye, imajine w s on Ayisyen ke w ye, ou s on repiblik endepandan, premye peyi nèg dimonn, on lòt peyi ki se Colombie, pran 18 sòlda yo fè yo pase sendomeng antre nan peyi w vin touye 58 tièm prezidan peyi w ke w vote 2 fwa nan eleksyon non sèlman se yon ak de gè ke yo komèt kont la repiblik dayiti li vyole tout konvansyon entènasyonal yo li vyole chat demokratik rejyonal la 17 mwa aprè gen de kesyon ke w oblije poze tèt ou. Poukisa Nasyon Zini 17 mwa aprè, malgre yon rekèt de Leta Ayisyen, poko mete Tribinal Penal Entènasyonal la pou ankete sou asasina a? Etan done ke gen blokaj enstitisyonèl, asasen ki touye prezidan se yo k sou pouvwa a. Se pou sa yo nonmen 6 moun nan CSPJ pou bloke pou yo. Yo nonmen an vyolasyon a latik 175 de lakonstitisyon moun nan Kou de Kasasyon. Tout elèv an dwa k ap tande m la a maten an, Yo konnen ke pou yon jij antre nan kou de kasasyon, se yon sena konstitisyonèl a yon prezidan konstitisyonèl ki dwe mete ansanm pou mete w nan kou de kasasyon. Kisa jij Jean Joseph Lebrun ap fè nan kou de kasasyon jounen jodi a, si se pa pou vin bloke ankèt sou Petro Caribe, ankèt sou asasina prezidan Jovenel Moïse. Ben, ben, ben, Donk jounen jodi a, san li peyi a, peyi a pap fonksyonèl tou, kanmenm. Li monte a l'image du pays. Pa gen afè da l'image du pays, l'image de notre pays ce sont des hommes comme toi Yves ki gen entegrite kap panse pou peyi a ki konn sa la lwa di. Sa oligak yo ap eseye bati la a, yon sistèm otokratik, yon sistèm rasis, kote lè w son milat Petyonvil, oligak Petyonvil, la lwa trete w yon jan, lè y arete w pou zam, pou dwòg, e lè w touye yon prezidan, la jistis pa ka manyen milat Petyonvil. Men lè son ti nèg nwè ki enplike nan touye prezidan, nan dwòg, ou nenpòt kisa andedan peyi a ou anba kòd. Nou pa ka bati yon peyi konsa kòm premyè repiblik nèg di monn. Ban m repete sa a pou ou. Lè w kenbe yon milat petyonvil nan kokayin, nan zam, oubyen nan kidnaping, oubyen nan touye prezidan, paske milat petyonvil la, mèt lajistis, konkou Boulòs, konkou Dimitri Vòb ou Janmari Vòb ou pa ka manyen yo. Men depi son ti nèg nwè yon ti fanm nwè kel t nan touye prezidan kel nan dwòg kel nan vòlè poul nan lari a wap fè detansyon prevantiv men se lè se milat petyonvil nou paka manyen l nou paka bati yon peyi konsa kòm la premyè repiblik nèg di mond. Nan ka sa lajistis la pa yn pou tous vre. Banm gade w, oligak yo montre w ke se yo k mèt lajistis lan? Se pa yo menm k al pran 2 jij nan kou de kasasyon? Suivi Kelda Brezil avèk Wender Coq pou mete yo nan touye prezidan an. Se pa Reginald Boulos k al pran Mecène Joseph remèt li bay André Michel. Ebon gen rezilta ankèt la Stanley? Le 7 fev. Padon? Ou gen rezilta ankèt la? Ou pa wè se El Rancho ke e nan otèl Boulos lan ke André Michel rete l al fè tout reyinyon ni? Ou pa t wè videyo Anel Belizaire avèk Boulos nan reyinyon pou planifye kòman yo pral kraze prezidan an? Donk mwen menm, sa m ap di w la a se ke oligak Petyonvil yo gen kontwòl pouvwa jidisyè a. Si nèg yo ka pran jij Joseph Mécène, yon nèg ki sanse la crème de la crème o nivo de dwa, pou nèg y al fè misye fè diskou a André Michel le 7 fevriye, Boulos voye yo fè sa, kòm kwa Mécène prezidan, alòske tout nèg konnen depi nou fin amande konstitisyon an, jij kou de kasasyon pa ka prezidan pwovizwa ankò. Se le premye minis ki vin chèf de l'exekitif avèk de minis kap kontwole exekitif lan. Nèg yo al pran Jiji Vikel da Brezil, nèg vòb yo, yo mete l nan tantativ touye prezidan nan abitasyon vòb yo nan Guataba le 7 fevriye. Nèg yo al pran jij Wendel Coq mete l nan touye prezidan an le 7 jiyè. Lajistis nan peyi Dayiti konpwomi. Gen de jij santi bon ki la a toujou wi. Lè a rive pou jij santi bon, moun ki santi bon nan pouvwa jidisyè. jidisyè a, yo ranmase karaktè yo, pou yo pran kontwòl sou pouvwa jidisyè a. M wè wap fè anpil anpil elòj wi pou jij Lebrun. Monchè gade, si jij Lebrun te santi bon, li pa tap aksepte ke atik 175 konstitisyon an vyole. Li pa ta va aksepte nominasyon yon premye minis ki enplike nan touye prezidan an. Jij Lebrun pa santi bon jounen jodi a. Si l santi bon, l te dwe demisyone. Si l santi bon tout bon, li dwe demisyone pou larepiblik sèvi avèk li pi devan. Men le fè ke l aksepte yon premye minis, le fè ke l ak. E lakonstitisyon, lakonstitisyon pa dakò ak sa. Atik 149 konstitisyon an trè klè. Lè w fin touye yon prezidan, ou pa ka mete yon nouvo prezidan toutotan ke pèp la poko vote. An atandan ke pèp la vote atik 149 la, se yon premye minis a 18 minis ki dirije leta. An n di demen maten nou fè yon bwa kale ki reyisi andedan peyi a, ou pa ka mete yon prezidan, se yon nouvo premye minis de konsansis avèk 18 minis ke w pral mete. Ok. Lejislatè a, li te ekri konstitisyon an konsa, se pou nèg pa pran abitid al touye prezidan e antre nan palè nasyonal. Se pou sa lejislatè a pran swen ke nan atik 149 lan, lè w fin touye yon prezidan, w pa ka nou met yon nouvo prezidan toutotan ke pèp la poko vote. Senkantnevyèm prezidan an k ap vini apre Jovenel Moïse, se pèp ayisyen an ki dwe vote l. Annatandan ke pèp la ka vote swa yon premye minis a 18 minis. Se pou sa, si gen fòs politik andedan peyi a ki vle rezoud kriz lan, se yon grenn bagay pou yo fè. fè konsansis otou d'un nouvo premye minis pou ranplase Ariel avèk 18 nouvo minis afè prezidan an pa nan konstitisyon an. Bon bon Ok Stanley Stanley an nou an nou an al nan lòt dosye kounye a Emmanuel e kesyon e an wè dosye lòt dosye sanksyon yo sanksyon yo Stanley m wè gen gwo gwo gwo homme d'affaires hein gwo tonton homme d'affaires e Canada e sanksyone e san konte bon politik yo nou te pale de yo deja E kisa w panse de dènyè sanksyon Kanada pran kont òm dafè sa yo? Bon, se pousyè y ap voye nan je nou toujou. Pousyè nan ki sans? Pousyè ke y ap voye nan je nou. Gang ke nou genyen koulye a yo, 400 mawozo, Vilaj de Dye, Fantom 509, Matisan, tout nèg pa konn kiyès ki kreye yo. Se pa pandan peyi lòk ke yo kreye yo? Se pa oligak Dimitri Vorb, Jean Marie Vorb, Reginald Boulos, André Michel, Nenel Cassy ki kreye gang sa yo pandan peyi lòk? Yo t atake lapolis, yo boule 15 komisarya pandan peyi lòk. Yo boule 8 tribinal pou fè dosye disparèt pandan peyi lòk. Yo boule 7 meri. Yo atake ministè finans. Yo atake ministè de la jistis. Yo atake primati. Yo atake Faes, boule yon pakèt machin nan Faes. Yo atake Ona. Epa pandan peyi lòk ke nèg gang sa yo te egziste. Ou wè sanksyon yo manyen moun ki mete gang ki la yo kap bay pwoblèm yo. Si w al nan liv ke nèg ki responsab entelijans Nasyon Zini ekri. Liv la wap jwenn ni sou Amazon pwen kòm e an vèsyon anglèz la ki bon li vann 19 dola 99. Liv lan rele Zombifaz, nèg ki ekri liv lan rele Max, M-A-X, Kehl, K-A-I-L, Misye te responsab entelijans pou Nasyon Zini an Ayiti. Nan liv lan misye ba w tout oligak ki nan gang wi menn. Nan paj 86 liv la misye eksplike w kiyès e kijan yo touye Robert Marcelo pou 80 milyon Petro Caribe wi. Tout oligak kap mete gang nan peyi a ki nan trafik zam ki nan touye moun li nan liv lan ke Nasyon Zini ekri. Pa gen youn ki yo manyen non pandan map pale avèk ou la a non. Stanley! Si nou byen konprann ou, eske sa ta vle di ke e moun sa yo ki tonbe anba sanksyon yo, òm dafè sa yo, m vle pale de e Renold Dib, e de e Gilbert Bidjo, Gilbert Bidjo, Cherif Abdala, e Cherif Abdala, eske sa ta vle di ke moun sa yo inosan? Se pou sa nou menm lè nou t ap pale de sanksyon nou di gen 16 kategori, oligak ki nan gang, 15 a 20, Ansyen prezidan ki nan gang, gen 3. E manm gouvènman ki nan gang, gen 13. Palemantè an fonksyon ki nan gang, gen 3. Ansyen palemantè ki nan gang, gen 17. E manm CSPJ, jij, komisè gouvènman k ap touche nan men gang pou lage yo ou pou pwoteje yo, gen 32. E, e, si w al gade, w ap jwenn li sou Twitter 17 kategori yo. e e jounalis ki nan gang gen 4 dwa zimen ki nan gang gen 3 blan globalis kowonpi ki nan gang gen 10 sa vle di ke li genyen e e e 16 kategori ladanl men an menm tan tou nou te di ke pou ke sanksyon yo gon seri de peyi ki pa itilize yo pou vin mete pye sou kou sou politisyen peyi mwen mwen te di klèman ke Sanksyon dwe genyen sa yo rele baz legal e jiridik. Pa egzanp, Kanada te mete sanksyon sou Jacques Edouard Alexis lè l te premye minis. Kanada te oblije vin prezante des excuses a Jacques Edouard Alexis aprè. Se menm jan tou, Yvon Neptune te gen yon pakèt pwoblèm, l al devan Lakou Entèamerikèn de dè dwa de lòm, paske Leta ayisyen pa fè swivi, yo ba l rezon sou Leta. Donk jounen jodi a, se pou sa nou menm nou di, sanksyon wi, men fò gen baz legal e jiridik. Stanley ou pa reponn kesyon m nan non, eske nan, eske atravè demach ou a la, wap tante inosante mesye sa yo k tonbe anba sanksyon an? Se sa map reponn ou, se sa map reponn ou, se sa map reponn ou. Se pou sa mwen m di w fò gen baz jiridik, fò ke moun kap pran sanksyon yo, e bay peyi dayiti prèv de tout moun ki enplike nan sa yo di yo ke enplike a. An menm tan tou, Fò w pa bliye gen twa kalite blan. Gen yon premye kalite blan ki se blan globalis kowonpi a ki vle vin vòlè tout sa k anba tè peyi Dayiti, iridyòm, gaz natirèl, lò e kwiv. Blan globalis la li menm, li pral chèche sèvi a sanksyon an pou ke tout sa l bezwen vin vòlè nan peyi Dayiti pou l vin vòlè. Fò nou veye sa a. Gon dezyèm kalite de blan ki se blan rasis yo. Yo bezwen mete pye sou kou nou. Sa Abinader ap travay pou imilye Ayisyen. Yon twazyèm karategori de blan se blan sansibon an ke w ka kopere avèk li pou kreye yon sitiyasyon ganyan ganyan. Blan ap fè kòb, peyi Dayiti ap fè kòb. E se pou sa nan sanksyon yo, pou ke blan rasis yo avèk blan ki fè pati de elit globalis kowonpi yo pa vin ban nou kou, nou di ke fòk gen yon baz legal. E twazyèm bagay ke nou te di sou sanksyon an, kèlkeswa byen ou kòb ke yo sezi, Fok yo remet li bay trezor piblik ayisyen. Ou sonje ke neg yo Al sezi kob Duvalier an Suisse epi apresa yo pran kob nou yal fè yon ONG Suisse kado kob la. Nou menm nou pa nan bagay sa. Tout sa yo sezi an matyè de kob e de byen se nan trezor piblik pou l ale.